Pa rapò avèk 1 an de gouvènans ke Ariel Henry, n kapab di anyen de pozitif. Negatif wi a 100 pou 100, paske jodi an lan bilan ke Ariel di ke l pa ka pale de bilan ke l ap kite pou lòt moun, pou aktè politik, pou moun nan sosyete a pale de bilan l. E nan kapab di ke 1 an Ariel la, n ap di se plis kidnaping, se plis krim de san, krim finansye e se plis masak ki fèt anndan katye popilè a paske avan Ariel nou pat gen masak Pènye avan Ariel nou pat gen masak Kwadèboukè avan Ariel nou pat gen masak Site Solèy e avan Ariel nou pat genyen Matisan nan eta ke l ye la a jodi a e avan Ariel popilasyon ayisyèn nan te kapab vakye avèk okipasyon l avan Ariel Ke te gen mwens kidnaping. Nou kapab di 1 an Ariel la se plis kidnaping. Avan Ariel, lopital jeneral menm lè l te klopikklopant men ou te konn ale, te konn jwenn yon bagay men sou Ariel, lopital jeneral se grèv maten, midi, swa. Avèk Ariel jodi an depi l fè setè se tout vil la mort paske pa gen vi noptin nan peyi Dayiti avèk Ariel. Sa vle di nou kapab di bilan Ariel pou 1 an se Sa ke l ye, se se grabji administrativ, se koripsyon, se plis krim de san, plis krim finansye, se plis masak. Avèk Ariel, pa gen oken pa gen oken konsansis politik ki posib. Paske l pa ou pap ka fè oken konsansis politik avèk Ariel Henry. Se premye bagay pou n pou n konnen. E dezyèm bagay, m te toujou di pa gen anyen ke w ka fè avèk Ariel. Si w pa gen anyen ke w ka fè avèk Ariel, paske jodi a Ariel li menm li gen yon sèl bagay ki nan tèt li. Paske pa bliye ke l prezidan e premye minis an menm tan. E Ariel li menm li pou li santi li konfòtab. E l gen de moun ki bò kote l ki konfòtab nan monosefal la. E popilasyon ayisyèn nan e tout lòt aktè yo menm yo antann yo pou yo ta rantre nan yon bisefal. Ebyen avèk Ariel si moun yo yo menm yo nan bisefal e Ariel li menm avèk ekip li oubyen de seri de moun bò kote l yo nan monosefal ebyen sa vle di ou pap janm jwenn yon antant ant Ariel avèk moun ke lap negosye yo paske negosyasyon sa nou te toujou di se pou fè tan pase paske jodi an pa bliye yo poko rantre nan tranzisyon sa di lè yo pral rantre nan tranzisyon yo pral defini èske lap fè 1 an èske lap fè 2 zan èske lap fè 3 zan èske lap fè 4 an sa di yo poko nan tranzisyon jiska prezan se prèske Ariel toujou sou sal te dil li sou rès manda Jovenel. Konsa nan se kontinite Jovenel. Se sa Ariel ap fè la jiskaprezan. Paske tranzisyon ki pral genyen an se popilasyon ayisyèn nan ki pral desann nan lari an pou yo defini l. Si se 1 an, si se 2 zan. E jodi an Ariel nou di Ariel bezwen sèl, Ariel bezwen 2 bagay. Wè kò m avèk blan, moun ki mete l la, Core Group ki se youn nan òganizasyon kriminèl ki gen anndan peyi a. Se wè avèk yo kòman yo kapab pasifye de seri de zòn pou pèmèt ke pou yo ale vè zeleksyon paske depi annik di bon y antann a gang yo paske yo ka fè sa byen paske gang yo se yo menm ki kreye yo se yo k mèt gang lan yo ka antann a gang yo pou yo pasifye de seri de zòn pou yo di yo prale nan eleksyon pou y al nan eleksyon pou yo remèt pouvwa ankò avèk phtk sa ka rive Mateli pa ka kandida sa ka rive kòm Jovenel pa la Jovenel p ap ka kandida sa ka rive ou pa jwenn de figi de pou anndan phtk ki vin kandida men yo ba w phtk a sou lòt fòm sa di m kwè ke jodi an popilasyon ayisyèn nan Pou nou pa tounen nan yon onzan phtk ankò, yon onzan kote ke ki aneyanti tout antye tout yon popilasyon, m kwè ke pèp ayisyen an li dwe desann nan lari an. Se sa k fè nou menm nou mande avèk Sektè Demokratik e Popilè a ki te flè de lans nan batay ki t ap fèt kont Jovenel Moïse anndan peyi a oubyen kont phtk oubyen kont Leta pouri, Leta parya sa ki gen anndan peyi a, nou mande yo retounen vin jwenn popilasyon an nan lari a. Ok. Nou mande yo vin tounen vin rejwenn popilasyon la e nou di tout patriyòt, tout moun ki konn abitye batay pou pèp retounen, desann, vin nan lari a vin jwenn popilasyon paske nou di akò dan dokiman 11 septanm. Paske m pa m toujou pa vle di akò paske anndan l se sèlman Ariel ki chèf, se sèlman Ariel ki gen pouvwa paske pa gen anyen k ap fèt nan dokiman 11 septanm nan ke w jwenn yon lòt moun ki vini ki ka pase pwennvi l se sèlman Ariel ki deside e n ap mande yo ankò n ap mande avèk sektè demokratik e popilè a pou l desann Retounen vin jwenn popilasyon an nan lari a. E koute, e nan menm diskou a li te di popilasyon an gen anpil matirite. E li, e map di w ke matirite ke lap pale a se paske pèp la aksepte ke lap viv nan labou, nan kras kote li a, li rete yo chita yap gade l. Dezyèm bagay ki genyen, li te monte gaz la. Jodi a la, galon gaz la alapomp, e jan n te di l lan, li, li te nan nenpòt e 101 goud, 201 goud lè avan l, e lè l vin monte gaz la li menm li nan pli de 200 konbyen goud. E sou sou sou Ariel. E se si popilasyon an te jis rete l kwaze 2 bwa l epi l ap gade l. E jodi an gaz lan moute yo te di yo pral fè lekòl, yo pral konstwi plis sal de klas, yo pral peye pwofesè, yo pral peye medsen, yo pral fè wout, yo pral konstwi lopital avèk lajan gaz la. Jiska prezan m ta renmen pou leta di m ki kote li gon glasi. Glasi a lakay mwen Pestel s on kote moun yo fè E pa avèk siman, avèk ba non, se bagay ou fè avèk la cho, avèk tè pou seche kafe. Mta men leta dim ki kote l gon glasi ke lap fè. E jodi a ou vin jwenn gen plis gang, gen plis fwaye de gang anndan peyi a. Ou jwenn gen plis e kagezon zam e minisyon kap rantre anndan peyi a. Sa di m kwè ke jodi an. leta ke nou gen la a se yon leta ki la a sèlman pou se yon ekip jwisè men yo pa vin regle anyen pou popilasyon an ebyen si yo pa vin regle anyen pou popilasyon an se plis krim desan se plis krim finansye k ap fèt anndan peyi a m kwè ke popilasyon an dwe desann nan lari pou l evakye l paske jodi an la a nan sa popilasyon an ye la a paske si gaz la ta pral monte Se te pou kòb gaz lan t ap retounen vin jwenn popilasyon an pou lavi chè a, pou pèp la ta pral yon souf avè l. Lè sa a, tout moun t ap pou gaz la monte paske kòb la t ap vin envesti pou lopital jeneral, kòb la t ap vin envesti nan wout, kote lè moun pou machin ou pa kraze, kote paske wout tou se li se kominikasyon tou wout paske wout lan pèmèt ke lè w gen yon aktivite ke pou w fè, w fè l pi rapid paske depi ke gen wout. Ebyen, si sa yo tap pèmèt se pou popilasyon yo ke yo tap vin fèl, gaz la te ka moute l, remoute l, tounen remoute ankò. Men gaz lan k pral moute a, se menm sa k te sot fèt dènyeman an. Paske lajan gaz lan, se nan pòch de seri de nèg l ale, li pa li pa al envesti. Oke. Paske jodi an, w ap wè bidjè ke w gen an, ou p, ladan l ta dwe gen yon ribrik denvestisman. Non! Se sèlman ribrik de fonksyònman, lajan pou depanse ke ki gen ladan l. Se pa, koze, si w ap fè yon bidjè anndan yon peyi kote ke Pa gen ribrik denvestisman ladan l pou ki ou pa ka ou pa peyi. Paske menm lakay ou kòm moun lè w ap fè bidjè ou dwe genyen envestisman paske gen lekòl timoun ki pou peye, ou gen acha de seri de bagay pou fè, ou gen lòt gen pou maladi, gon bann bagay ke w dwe panse avèk yo. Enben ou jwenn ou gon peyi jodi an bidjè an se bidjè de fonksyonman sèlman se sèl ribrik Fonksyonman an sèlman l gen ladan l. Li pa menm gen ribrik de denvestisman paske pa gen oken kote ke m di Leta gen menm yon glasi ke l ap fè anndan peyi a jodi.